Se vreman avek anpil plezi jodi a la nou ansanm avè w la pou nou pote enfòmasyon pou ou, pou nou pote enfòmasyon apre enfòmasyon pou ou paske Joe Biden sot fè yon mirak la Ozetazini ankò jodi a yo rekonèt paspò ayisyen an te gon pwoblèm yo fikse l ou pa bezwen kouri al nan fè lòt paspò yo fikse li pwoblèm nan rezoud donk se bèl nouvèl ke imigrasyon vrèman delivre nou nou pa bezwen al depanse kòb pou nou al fon lòt paspò yon sèl paspò a li bon. Pa bliye pou pran chans ou Pou pran chans ou Ranpli pou yon fanmi ou Ranpli pou yon fanmi ou.